Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou kontan rantre lakay ou pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nan kad emisyon sila a nou pral pale sou batay la ki rekòmanse ankò ant nèg Vilaj de Dye, nèg Gran Ravin nan e nèg nan Ti Bwa. Nou sonje batay ki te genyen antre 3 gwoup de gang rivo sa te trennen dèyè l, anpil mò e anpil moun te dezète. Nan kad repòtaj mwen menm mwen te reyalize nan zòn Gran Ravin, nan zòn Vilaj de Dye, anpil lòt blòk ankò, sitou nan zòn Matisan, ebyen nou te remake anpil moun te dezète, anpil moun te mouri anba, gen anpil moun se chen ki te chante antèman moun sa yo. Ebyen batay la rekòmanse ankò ant nèg Gran Ravin. Nan ti bwa e vilaj de Dye. Nan kad emisyon sila a, nou pral fè yon gwo rale mennen vini sou dosye sila a. E nou pral pale tou sou dosye Pò Lafito ke nèg Izo 5 segond anba nan vilaj de Dye yo menm yo okipe Pò Lafito e yo gen kontwòl tou la Minotri. Kidonk. K, Nèg Izo yo, yo achte Port Lafiteau, y compris la minoterie, lajan kontan nan moman n ap pale a la. E selon enfòmasyon ki vin jwenn mwen dirèkteman anndan Vilaj de Dye, nan kad yon ti bat bouch mwen te genyen ansanm avèk responsab 5 segond lan ki se Izo li menm, li deside pase alaksyon malgre Izo te di konsa. Li pa antre nan dosye bandi li depoze zam li pa nan dosye gang ankò men trè byento la izo fè konnen gen yon moun ki pral pale ansanm avèm ki pral banm yon entèvyou pou rakonte pou bay tout detay pou ki rezon yo pran L port la fito y compris la minotre. E nou pral tounen trè byento la avèk yon interview anndan menm nan baz izo 5 segond yo pral eksplike pou ki rezon yo pran port la fito y compris la minotre. Dènye dosye pou nou fini nou pral pale de gouvènman Ariel Henry a li menm ki mande yon èd militè Konsènan kriz peyi Dayiti ap travèse, Ariel Henry li menm ki twouve bagay yo depase konpetans li, li mande yon èd entènasyonal pou vin konbat bandi nan peyi Dayiti. Antouka, mwen wè gen anpil deba ki fèt sou rezo sosyo yo, sitou nan radyo, nan televizyon, anpil moun ap pale de èd sa ke Ariel Henry li menm li mande, Nou pral fè yon rale mennen vini sou dosye sila. Antouka, an nou li pou moun ki pat gen chans tande kisa gouvènman Ariel Henry a li menm li te di. Résolution Conseil des ministres Résolution du Conseil des ministres autorisant le Premier ministre à solliciter un support international pour faire face à la crise humanitaire. Le Conseil des ministres, réuni à l'extraordinaire ce jeudi 6 octobre 2022, a adopté la résolution suivante. À l'armée par les risques d'une crise humanitaire majeure due au brusque contrat de la résurgence du choléra ajouté à la détérioration accélérée de la situation sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national. et eh bien, ça lui-même l'y sorti dans le Moniteur, qui c'est journal officiel pays d'Haïti, qui est ce qui s'y est pour nous nous avons le premier ministre ministre Ariel Henry. Nous avons le ministre de la Culture et de la Communication, Madame Emeline Prophète. Nous avons aussi le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Rika Pierre. Nous avons aussi le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Lisquetel, Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Berthaud Dorset. Le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Rosemont Pradel, le ministre de l'Environnement, James Cadet, le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Jean-Victor Généus, qui te dit toute bagaille sous contrôle, le gouvernement contrôle tout. Le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Monsieur Brady le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ricardin Saint-Jean, le ministre du Tourisme, Louis Colta Cassandra François, et enfin le ministre des Haïtiens vivants à l'étranger, qui c'est Judith Nazareth Auguste. Alors, c'est principal ministre qui sien ki mande pou gouvènman ameriken an voye yon èd imanitè pou yo yon fason pou Ayiti kapab sòti nan sa l ye jounen jodi a la, yon èd pou konbat bandi yo tou sitou nèg Jenèf ki sèmante 7 fwa 77 fwa pou yo pa kite gaz la pase e Kolera tou ke nèg yo dekouvri yon ka de kolera nan peyi Dayiti, ta sanble bagay yo kòmanse mangonmen nan peyi Dayiti. Antouka, nou prale nan batay ki rekòmanse ankò avèk nèg Gran Ravin, nèg nan Ti Bwa e nèg Vilaj de Dye, selon yon ti bat bouch ke nou menm nou sot fè talè a la ansanm avèk chèf 5 segond lan ki se Izo. Ebyen li fè konnen batay sa rekòmanse paske nèg Jenèf yo, yo bezwen repran tèren yo ankò. Izo fè konnen batay sa ki genyen an se paske nèg ti nan ti bwa yo, yo bezwen pran kontwòl Matisan 4. Ebyen nèg anlè Gran Ravin tou yo menm, yo genyen kèk Tèren ke nèg nan ti bwa yo menm yo te pran, nèg anlè gran ravin yo pwofite fon pote boure sou Krisla yon fason pou yo kapab rekipere tout zòn nan Krisla te pran nan men yo. Paske te gen yon epòk la Krisla te desann sou nèg yo an gwo bout bèt, jan nèg yo konn ap di l, sitou bandi yo, nèg yo di y ap avanse sou nèg yo an gwo bout bèt, ebyen slogan sa a, nèg Kris yo desann, Yo raboure nèg Gran Ravin yo, yo te pran plizyè teritwa nan men yo, e nan moman la a nèg Gran Ravin yo, yo deside al rekipere teritwa sa a ke nèg Kris yo te pran, e fòk nou di nan moman an la a, se pa 2 kout bal k ap chante nan zòn Fontamara, se pa 2 kout bal k ap chante nan zòn Gran Ravin, e nèg Kris yo tou, yo menm yo sèmante 7 fwa, 77 fwa. Yo di fòk yo pran Maty 104 e Izo li menm, Izo fè konnen fòk nèg yo pase sou kadav li pou yo pran Maty 104. Anpil moun konnen ki sa k te pase anba a nan batay sa. Nou pap retounen sou li paske anpil moun tonbe nan zòn Maty 104, anpil moun tonbe sou wout Matisan an, anpil moun tonbe. Devan ti pòs la, anpil moun tonbe nan zòn Fontamara, anpil moun tonbe nan zòn Gran Ravin. Batay sa, nou pa konn jis kilè batay sa ap fini. E selon enfòmasyon ki vin jwenn mwen ta sanble bagay yo pral myèl nan jou kap vini la paske nèg. Kris yo, yo di yo pap pèdi batay e nèg Gran Ravin yo menm di yap rekipere le ou la fason tout tèritwa nèg Kris yo pran nan men yo e nèg Kris yo tou yo di yo pral pran Matisan 4 nan men Izo 5 segond. Kounya la batay la ap fèt. Ant nèg gran ravin, nèg ti bwa e nèg vilaj de dye, genyen yon ravin ki separe ti bwa avèk gran ravin. Ou just travèse ti ti ravin nan kote gon yon dlo ki toujou desann, ou just travèse epi ou monte ou ale anlè nan ti bwa. Ti bwa avèk gran ravin se tankou de vwazen. Se tankou de moun ki youn rete sou yon do mòn, lòt la rete anba mòn nan. Oubyen de moun Yo chak sou yon tèt mòn epi gen yon ti ravin ki separe yo, oubyen de vwazen ki rete bò yon lari, sa a kanpe nan fenèt lakay li, l ap rele lòt vwazen an nan fenèt lakay li, y ap dyaloge. Fòk nou di nèg nan ti bwa avèk gran ravin se tankou de vwazen yo ye. Men nèg sa yo, nou pa konn pou ki rezon nèg sa yo ap batay. Se yon batay ki date dè e dè zane. Tout nèg ki pase, ki leve, yo jwenn batay la, yo pa konn pou ki rezon y ap batay, yo antre nan batay la. La kesyon ki se poz, èske nèg sa yo pa janm pran yon ti tan pou yo reflechi, pou yo di pou ki rezon n ap batay? Nèg nan ti bwa se nèg geto, se pitit sòyèt. Nèg Gran Ravin se nèg geto, se pitit sòyèt. Pou ki rezon 2 nèg geto deside ap batay antre yo? Pandan se tan yo tou lè 2 di konsa se sistèm nan ki mete yo nan sa yo ye jounen jodi a. Antouka. Krisla, Ti Lapli, Bougòy, ann gade mesye kòman nou kapab pasifye anba a paske se moun yo k ap soufri. Mwen menm lèm moute anlè gran ravin male mal gade kòman bagay la ap fèt anlè pa gen moun se pèp la mesye ki terifye se pèp la nap teworize se ti malere kap dezète kite kay yo al pase mizè al pran imilyasyon lòt kote se yo menm kap soufri anba a nan kafou kounya ann gade pou zòn vilaj de dye mwen fè tout andan vilaj de dye mwen se sèl nèg Bon m pap di m se sèl jounalis, men mwen menm m pran anpil risk, m al nan gè ansanm ak nèg yo, m patisipe nan anpil bagay ansanm ak nèg yo, m al lakay bandi yo, mwen chita nou manje, nou bwè, nou pale, m konn tout sa k ap pase. Men m pa wè pou ki rezon nèg yo deside batay. Lè w mande Izo, ou mande Krisla, ou mande Ti Lapli, ou mande Bougòy, ou mande Manno, pou ki sa y ap batay? Ou pa wè yon rezon valab. Men pou ki rezon nèg yo ap batay? Nou pa konnen. Antouka mesye batay nou an li pap itil anyen. Okontrè se ti malere se ti malerèz kap viktim. Si nou ta deside nou fè lapè tout bon vre. Nou vire zam nan kont moun ki kanpe anfas nou. Lèm di moun ki kanpe anfas nou sistèm nan, mèt sistèm nan, tyoul sistèm nan ki mete nou nan sa nou ye jounen jodi a, nan mizè atros la. Si nou pran zam nan nou virel kont yo, m panse lap ankò bon mesye. Lè map gade anndan vilaj de Dye mwen. Anpil moun ki dezète, anpil kay kòmanse kraze anndan vilaj de Dye, vilaj de Dye pa gen moun, se kèk grenn moun ki ret anndan an, paske moun sa yo pa gen le chwa. Men, si nou mesye nap mennen yon batay tout bon vre mesye, ann gade nan kisa nou ye, ann gade eta nou, ann gade anviwònman ki bò kote nou an, moun ki bò kote nou yo kòman yap viv, epi ann pran zam sa yo, ann fè yon sèl, nou drese zam sa kont sistèm nan, m panse li tap ankò pi bon toujou mesye. N ap pale de dosye Port Lafito y compris la minoterie ebyen selon enfòmasyon ki vin jwenn mwen de bòn sous aprè yon ti bat bouch ke nou te genyen ansanm avèk Izo 5 segond ki di trè byento la l ap ba nou yon entèvyou men se yon moun l ap fè pale pou bay tout detay konsènan dosye Port Lafito a y compris la minoterie Izo fè konnen se paske nèg Iska yo nèg Jenèf alye an fanmi manyen youn manyen tout Bout tèren! Antouka nou konnen batay ki genyen ant Ti Gabriyèl e Iska, ikonpri Matyas. Nou konnen plizyè fwa Iska avèk Ti avèk Matyas fè yon pote boure sou Ti Gabriyèl, se Izo 5 segond li menm anba nan Vilaj de Dye ki pase sou lanmè k al pote sekou avèk Ti Gabriyèl. A chak fwa Izo mete pye l atè, li rive nan pwent anba a, li fè yon pote boure sou nèg Iska yo. anba pou pinga yo. Lòt dosye nou pral pale konsènan de Ariel Henry li menm ki mande pou gouvènman ameriken an voye yon èd imanitè ba li, sa vle di pou voye sòlda ameriken sou tèritwa peyi Dayiti yon fason pou konbat bandi yo, yon fason pou pote boure sou nèg Jenèf a li an fanmi manyen youn manyen tout ki gen nan tèt li Jimmy Cherizier alyas Babekyou pou yo kapab Sikile gaz la nan peyi dayiti. Mwen tande anpil pawòl anpil mwen tande anpil moun kap pale gen moun ki pale byen gen moun ki pale mal e chak moun ki pale yo tout yo gen rezon yo antouka si ameriken ta debake sou tèritwa èske lap avantaj nou e si nèg yo vini tout bon vre èske yap rezoud kriz la antouka dènyè fwa nèg yo te vini ni jenn fanm yo te vyole, ni pitit nèg yo ki te sou ti bout tè sa yo tout yo konnen sa ki rele bon jan mizè ki genyen aktyèlman la nan peyi Dayiti. Men sèl sa nou konnen, depi se peyi ki genyen kas ble sou latè, yo pa janm vrèman emèje, paske nèg sa yo, yo toujou kenbe nou nan yon sistèm. Ou depann de yo, ou p ap janm vrèman fè pwogrè. Antouka, si sòlda yo ta vini, pèp ayisyen, èske l ap pote yon solisyon? Dènyè fwa yo te vini, nou pa t wè kriz la te rezoud. Okontrè, vin gen plis zam nan geto. Lè nèg yo ale, yo kite anpil gwo zam manch long nan geto yo. Men jounen jodi a la a, gouvènman Ariel Henry a, li mande. pou nèg yo retounen? Si yo retounen, èske peyi a ap pran yon souf? Si yo retounen, èske yo p ap vin bwote richès peyi a menm jan yo te fè dènyè fwa a, menm jan yo fouye yon seri de gwo twou tout nan nwit nèg yo a traktè nan men yo avèk gwo kamyon y ap travay, y ap fouye twou, y ap bwote ranblè yo pral mete nan konntenè mete sou bato pou voye nan peyi yo. Pandansetan wòl yo. Se te mache mete lapè nan 4 kwen peyi Dayiti, trake bandi. Men yo vini, yo mache avèk traktè yo, avèk gwo kamyon, fouye twou, bote tè, bote richès peyi a, ale ansanm avè l. Si yo ta vini, èske l ap bon pou nou? Antouka, ann reflechi. Pa bliye, dènyè fwa Rosemond Jean di konsa, Ariel Henry t al siyen yon kontra pou yo vin. eksplwate uranium ke nou genyen nan zòn Benè, san konte pil lòt bagay nou genyen ankò nan peyi Dayiti. Antouka mwen menm, wòl mwen kòm journaliste, se fè des analyses. Eske sòlda ameriken yo, si yo vin sou tè a, y ap pote solisyon? Nan pil peyi an Afrik, yo kouri dèyè yo. Ann pran le ka de Rhonda, Rhonda mete moun sa yo deyò lakay yo, men aktyèlman la Rhonda li menm li an vwa de devlopman. Eske yon peyi kapab devlope avèk kas ble ladan? Antouka, nou pa yon ekspè, men nou menm nou ta renmen yon ekspè vin ba nou plis detay pou wè eske li posib pou yon peyi devlope avèk kas ble ladan. Pou ki rezon Rhonda te mete tout moun sa yo deyò lakay yo? N ap kontinye ankete, nou bezwen yon ekspè pou ba nou plis detay, paske aktyèlman la Ariel Henry li menm li fè demand pou Lèzetazini voye kas ble ba yo pou rezoud pwoblèm kriz imanitè ki genyen aktyèlman la nan peyi d'Haïti. En tout cas, la famille, comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mandez à Xami famille proche pour abonner avec Chanel Silla. Et puis, pas oublier bah, nos petits pouces bleus pour nous dire que vous appréciez le travail. Et puis après, qu'est-ce qu'on dit À la prochaine